Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Nou kontan avèk ou epi nou pral pale. Gen yon bèl fim ki te jwe jounen jodi a nan lakou dapèl nan Pòtoprens. Odisyon prizonye yo di ki politik yo pami yo Arnel Belizaire, Kilik ak Babas pa rive fèt jounen lendi an tankou jan sa te prevwa. Lakou dapèl Pòtoprens deside ranvwaye afè sa a pou yon uitèn jou ankò. Desizyon sa a soulve kòlè patizan detni yo ki yo menm reyaji avèk anpil vyolans. Lapolis te oblije fè izaj lafòs pou kapab repran kontwòl sitiyasyon an. Antouka dè politik e dè defansè dè dwa imen yo menm yo te reponn prezan e Marie Yolène Gilles li menm li revòlte. An nou di w kòman sa te ye. Li te nan zòn dizè edmi nan maten e se nan moman sa a detni yo ta pral rive nan lakou dapèl Pòtoprens. Yo te 6 anviwon, pami yo Arnel Belizaire, Kilik ansanm avèk Babas. Moun ki ta pral atire atansyon anpil moun, se byen. Arnel Belizaire premye konsta yon bèl kostim sètadi Arnel te vin la avèk yon espwa. La nou ta kapab di se moman retwouvay puiske Kilik poste an one man show Arnel Belizaire kontinye diskite ak kèk zanmi pami yo Youri Latortue. Perfect, mresi pou analiz ou. Bon bon travay. Kèk minit aprè, se le moman pou jij yo fè rantre yo. Journaliste, militant, tout est présent dans l'espace là. Se te pou kapab akapare evenman sila a dè fen politik, akolad, on sepòl, on rigòl e on se soutyen. Deyò la, militan yo te enpasyan e pral gen anpil denonsyasyon ki pral fèt tou. Arnel Belizaire, nan lojik one man show la, li rekadre sèten avoka, Piske odyans sa li menm li ranvwaye a la uitèn, se moman pou tounen nan prizon. Menmsi te gen anpil souri sou lèv yo, men nan moman yo t ap retounen, m pa kwè se menm souri sa yo. E la ankò, gen tristès nan jwèt la, paske sa ki te pi bon an se t ap liberasyon. Men, koute! Pou kouwè liye la a, ann ale nan reyaksyon yo. Odisyon prizonye politik sa yo pa fèt nan lakou dapèl Pòtoprens jounen lendi an. Aprè yo fin bay lekti akte dakizasyon, kòlèg jij yo deside ranvwaye afè sa a la uitèn. Mèt André Michel pa kache desepsyon li pa rapò ak desizyon sila a. Òm de lwa a pwomèt pou kontinye akonpanye detni yo pandan li espere jistis ap blayi apre anviwon 24 mwa moun sa yo pase nan prizon. Et aujourd'hui, le tribunal a été lié. Ordonnance. Ordonnance. Lit à l'audience et citation du ministère public, la Cour a décidé d'office de renvoyer l'affaire à la UTEP. À partir de ce moment, on ne peut rien faire. Seul ça nous capable de faire, lundi à la UTEP, la retourner pour nous plaider dossier. Pour espérer qu'il y a besoin libération, il y a grande liberté, parce que ce sont des prisonniers politiques. Heureusement, il y a un accord en septembre qui dit très clairement qu'il faut la libération des prisonniers politiques. Et nous appelons les autorités de l'État assumer leurs responsabilités. Mais comme avocat, on doit revenir à la UTM pour plaider cette affaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir euh, du calme, hein, pour contrôler les émotions. Alòske se yon dosye ki gen plis ke 1 an anndan yon tribinal. Nou denonse le fèt ke se konsa sa pase jounen jodi a. Men sa pap dekouraje nou, nap kontinye monitore. Nap la ankò lendi. Jij la reparèt pou la 8 an, se sou menm kondisyon yo Madam Nandy? Nan menm kondisyon yo, kote yo pral mete yo ankò? Si yo te gen yon volonte politik reyèl pou yo te rann jistis, yo tap amenaje espas la la, yo tap mete tout moun chita, e tribinal la tap konstitiye non respè. La a pa gen respè. Se li respèt la a. E tou juste après, deux autres réactions Pierre Esperance et Youri Latortue. E jistis sosyal, nou pat dwe gen prizonye politik. Pa dwe gen prizonye politik. E lè w prive yon moun de libète li, se yon bagay ki ekstrèmman grav. E lè w prive l de, lè w arete moun enjistèman. Men pou ki sa gen, pou ki rezon k fè gen prizonye politik? Se paske gen aktè nan chèn penal la ki kontribye a sitiyasyon sa a. Dwayen an oubyen dwayen yo se jij libète ke yo ye. Sa vle di, lè yon moun e y arete w abitrèman, enben avoka w ka fè yon aksyon an habeas corpus pa devan dwayen an. E menm si komisè gouvènman an oubyen w ta di ministè piblik la pa vin syeje, oubyen menm si yo te vin syeje e lè yo tande afè a komisè a ta pa dakò pou libere moun nan, Dènye mo a se nan men Dwayen an l ye. An jeneral, kòm komisè gouvènman yo se yo depann de otorite politik, nan kesyon libète endividyèl, lè gen prizonye politik, yo pap janm yo pap janm favorab a yon habeas corpus, a sa nou ta rele libète pwovizwa. Donk, se responsablite Dwayen an. E nan ka sa a n ap pale la a, nan ka Anèl avèk tout lòt moun yo, Se Bernard Sainvil ki responsab. Li responsab paske gen plizyè aksyon ki fèt devan li, li pa janm aji. E se menm se menm bagay nan ka polisye e gwo nèg Aberson gwo nèg. Sa gen 2 semèn, demen ap fè 15 jou kote ke gon aksyon an Habeas Corpus ki fè devan Dwayen an pou e mande pou libere Aberson gwo nèg paske tout moun konnen Aberson gwo nèg. Se yon polisye ki manb SPNH la e ke kap manje prizon abitrèman ilegalman. Enben ki sak pase? Yo fin tande dosye a e komisè gouvènman an li pa favorab a liberasyon an e gon otorite politik ki rele dwayen an, dwayen an pa janm deside e li pa deside e tranche sou dosye sa. Donk, donk si. Donk y ap tande li, se pou lafòm. Bon, se nòmal lè m di, lè m di pou, se pou yo tande yo. Yo pral libere yo. Donk jij yo, e m panse jodi a oubyen nan 24 è, 48 è, m espere ke yo p ap pran yon semèn, yo pral mete tout moun sa yo an libète. N ap di nou regrèt desizyon jij la, di fè ke jij la, aprè petèt 2 zèd tan edmi, li deside leve tribinal la dofis, san pa konsilte avoka yo, paske se yon kesyon de libète endividyèl. Se yon kesyon de nou konnen arestasyon politik. Se yon kesyon de mesye yo ke yo te bezwen fèmen nan prizon poutèt opinyon politik yo. Jodi a, in fwa ke seyans lan te ouvè, mwen panse ke jij la, konpozisyon tribinal la, te dwe tande jiska epwizman. Paske se a midi edmi yo kòmanse, a midi edmi, e jodi a, La a nou gade a 2 zè 40, sa fè 2 zè 10 minit, yo vin bay kouran an, mwen panse ke yo te ka travay pou ke libète mesye yo, yo retwouve yo, paske li inakseptab mesye yo gen anpil tan nan prizon, e yo pa menm arete yo pou yon bagay ke nou te ka di ki se yon deli, yon krim, yo arete yo pou opinyon politik yo, sesi est inakseptab e m swete ke vrèman nan pwochèn seyans lan ya ba. va épuisé et il va justement Et voilà, merci la famille, on a tout vu et on a tout compris. Juste avant de se quitter, je voulais partager ti pensée si là, ou bien euh, ti phrase ça ensemble avec nous. C'est une phrase que moi pensais, moi mettais ça sur un bout de papier. La prison rend esclave l'esprit et suscite la nostalgie. Celui qui fait la prison peut devenir plus sadique que ce qu'il était. Ou devenir un saj, kar la prison konstitue un frein dans une certaine mesure aux actes inhumains posé par beaucoup. Pourtant, etre prisonnier politique se cherché a gagné D'autres epaulettes. N ap tounen toutalè pou n kapab pote ba ou yon emisyon. Emisyon sa ap pi cho paske gen anpil enfòmasyon nan emisyon nou pral vini avèk li an. N ap mande w pou rete branche. Si ou pa jwenn notifikasyon, ou mèt al klike paske n ap jwenn bagay. Mèsi la fami! Kòm toujou, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou di.